Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le lendi 28 novanb 2022 nou kontan antre lakay ou pwiske nou konnen se chanèl ou renmen anpil la RL prod 24 kè sur 24 7 jou sur 7 se konsa nou menm nou enfòme ou alò n ap kòmanse avèk enfòmasyon sa ki konsènen la polis. Des agents de l'UDMO en difficulté pour avoir livré un présumé chef de gang. Se te donk le dimanch 27 novanbre 2022, ajan lapolis nasyonal Dayiti mete men nan aprè midi dimanch 27 novanm 2022 a nan kòlèt yon endividi ame ki ta idantifye kòm kwa se youn nan chèf de gang ki ap opere nan Kanaran. Daprè enfòmasyon yo. Endividi sila lapolis t ap chache li e arete li nan zòn Channmas, se yon patwouy Inite Departemantal Mentyen Dòdr Wès 1, pnh, ki arete l, li te genyen yon pistolè kalibr 9 milimèt sou li. Endividi sila, yon fwa yo metrize li, fò n di ke patwouy la enfòme baz Ke yo gen yon moun nan men yo. E baz di fòk yo mennen sitwayen sa vini sen e sof. Sepandan, kèk minit aprè, endividi sila ebyen pat nan patwouy lan. Se nan men popilasyon yo ta pral lage l nan zòn Kafou Fèy ki egzekite li sou yon lòt fòm. Komisarya Pòtoprens konfye. Li akonpanye yon jij de pè pou konsta yon kò endividi ki boule nan rue Monseigneur Guilloux, o nivo Carrefour Feuilles. Sepandan, vu eta li, lapolis pa rive idantifye kò lan, sof kèlke temwanyaj rezidan nan zòn lan ki prezante kòm se ta yon moun ame. Nan moman emisyon sila, fòk nou di ke otorite lapolis yo ap chache ankò idantifye polisye ki fè pati patwouy sila, Pou w kapab genyen plis detay sou kesyon sila, ekute, pa di tèt ou ke ou enpe flou. Yo arete yon nèg, yo estime ke mesye sa a, se ta youn nan gang Kanaran yo, ebyen yo mande pou te kapab mennen li vini sen e sof. E polisye sa yo te enpe nan difikilte. Kès kil zon fe? Ebyen, yo remèt li bay popilasyon an, se konsa enfòmasyon sa tonbe. E poukwa li la nèg sa yo genyen gwo presyon sou do yo? ki arete misye pou detansyon ilegal zam a fe nan kad yon patwouy polisyè nan vil Ench. Se te donk le mèkredi, mèkredi 23, yon pistolè kalibre 9 milimèt yo jwenn sou li. Epi yon lòt kote, fòk nou di ke lapolis akonpanye ak otorite jidisyè yo entèsepte 2 kamyon sitèn imatrikile TM tire 10 337 ak TM tire 18 768, toujou nan vil Ench. Youn nan chofè yo, Ebyen, yo ta sanble t ap vann gaz. Hum! Tèt chaje! Pou kouye la, mesye sa yo plase an gardavi pou swit jidisyè yo. M pral fè yon tranzisyon rapid la a, kote ke nou pral pale sou dosye Ayiti avèk Repiblik Dominikèn. Genyen direktris ministè anviwònman nan Nòdès, Wideline Pierre. Li demisyone jodi a. Nou konn poukisa? Kòm l ap kore sosyete sivil Wanament lan, li di konsyans patriyotik li pi enpòtan pase pòs sila a e li endinye apre gouvènman an deside ouvè fwontyè a yo te bloke pou egzije dominiken respekte dwa ayisyen yo. Kèl fanm! Gon fanm toujou nan peyi a wi! Oubyen gon sitwayen oubyen yon sitwayèn toujou! nan peyi a. Retne byen se non. Wideline Pierre, direktris ministè anviwònman nan Nòdès. Li demisyone paske li santi li endinye. Nèg yo al ouvri baryè a, yo te dwe pran plis tan toujou. Wi, paske se pa nòmal. Se pa nòmal e pèsonn pap aksepte li. Mwen m pa konn ki kòb ki bay, m pa konn ki dil ki fèt paske pèp la. Yo just di nou, nou grangou. Ou wè pawòl sa l pale fò an Repiblik Dominikèn. Pèp ayisyen visye anpil. Ou wè lontan m te konn ap di dominiken yo visye kounye a dominiken kòmanse ap di ayisyen visye. Eske n konprann? Paske nou fèmen yon baryè, ki sa n ap pèdi? Ti sa n ka fè lakay nou an, ke nou manje l annatandan, se yo k gen pou vann. An kòmsi nou nik ret yon bon maten la ou tande sosyete sivil di l pa kapab ankò, gouvènman bay lòd pou louvri baryè, sa w tande a la, baryè louvri. Kòman n ap santi nou mesye? Se pa serye. Alò m gen pou m vin avèk videyo sa paske ou wè m pa gen anyen m ap kache pou Ayisyen ki pa respekte tèt li. Si w wè figi yo k ap ranmase zèl bagay Dominiken, vye chou, o mesye, o, sa fè wont. Kòm se la Repiblik Dominikèn te bezwen rive avèk nou, li rive la, epi se tou. Men ban m di nou sa. Pandan nou menm nou fèmen fontyè, nou chwazi pou n louvri fontyè paske yo vin pale avè nou e pa paske yo bat ba. Men, sonje byen sa y ap fè nou lotbò a. Y ap touye nou. N ap travay nan chantye, yo pap peye nou. Yo jwenn nou nan lari, y ap pran nou mete nan machin, yo pimpe nou pa bò isit. Dèfwa, yo fè nou pase de twa jou prizon. Yo imilye nou. E lè nou rive nan peyi Dayiti, n a va konprann. N a va konprann. Paske. Genyen kelke temwanyaj de moun yo pran yo voye pa bò isit si w ap tande yo se vrèman trist. Ann tande ansanm avèk mwen epi aprè n ap retounen pou n kapab boukle. Yo pa ban m dlo pou mwen benyen, yo pa ban m manje pou mwen manje, si yo te ban m manje a sal, yo te ban m li san desèl m t ap manje l kanmenm, yo pa ban mwen okenn anyen. Men, si tankou a m te gen yon leta nan peyi m, leta te mete yon travay 250 goud m t ap mete nan peyi m. Sa wap pale pou wap vini. Kote mwen te a, kote mwen te a, kote mwen te a gen teren. Men, lè w plante, lè w plante yon jaden, èske ou konnen ou prale nan yon biwo ayisyen mèt tèl jaden w fè pou ete w tan kòm lè jaden an bon kounye a leta ap vini lap vann li epi kounye a lap ba w kòb. Repiblik Dominikèn pa konsa, Repiblik Dominikèn nèg la kap plante diri la ale nan yon bank li siyen mèt sa mèt tèl trafik la fè. Men kisa lap fè, yap prete kòb la. Sa Ariel Henry pa ka fanyen lan peyi a. Ariel Henry pwale yon lot moun ki pwal moute lan ay plen makout dil ale anko. Plen menm jan. Pwal plen plen makout dil ale. Se nou menm menm nap toujou pase. Men gran neg la, gran neg la gen kob li, li kinbel. Lale lan palè anko, deskel deja gen otoritel, menm jan lè kanadyen yo te vin ansanm avè vye. Tcha kole ansanm avèk krache yo yo te kite okenn ayisyen rantre anndan hein depi ou pa gen kòb lan men yo te kite w rantre anndan e pa sèl djòl nèg yo te kite rantre anndan yo te dakò okenn jounalis ayisyen filme okenn bagay ki gen an deyò èpòt la pa te gen sa. Kòman depòtasyon an fèt nan repiblik domikèn fò ti eksplike laprès. Men kòman depòtasyon m konnen yo konn pran moun. A 4 è di maten, 5 è di maten. Yo rantre anndan kay ou, yo koute depi a minwi. Yo pran manje ou, yo pran lajan ou. Yo pa kite anyen pou ou anndan. Ou gen timoun, yo pran timoun nan, yo mete ou menm kot ansanm avè yo. Men kote ou pipi, men kote ou pran twalèt. Yo pran kòb a ou, telefòn ou, yo pran. E pa paske yo pran lè ou rive la, y ap ba ou li non. Yo pran. Yo pran yo net. Ou gen kob la nan menw anvan w antre nan prizon yo pou yo yo pran yo. Ou gen yon telefon yo pran yo. Lew antre nan kay la ou jwenn yon sak diri yo pran yo. Yo jwenn lwil la yo pran yo. Sa yo jwenn yo pran yo. Bon mezanmi kisam pral fè nan peyi sa. E medam yo ki tretman ou ba medam yo? Medam yo, yo pran yo mete yon kote. Yo pa bayo yon ti dlo menm pou yo benyen. Menm dan nou nou pa bwose. Ni mesye yo ni medam yo. Epi sam renmen anvan ankò nan solèy kouche yay vyole yo. Ou tap explike nou istwa moun malad yo koman sa ye. Moun malad yo men koman fe yo. Ou sou machine imigrasyon an chalè nan kò ou pat yon ti jou pou pran van. Nou ka wè lè yo indispoze yo te ka pran yo al mete yo nan machine anbilans ale lopital ansanm avè yo. Yo kite yo mouri. Gen moun ki mouri an prezans nou nan machine an? Wi, gen 3 moun ki mouri. Ba moun yo sot, ba moun yo sot. Kanpe nan liy la, kanpe nan liy la. Yo pa ban nou manje nou fè aksèlman nou fè zè fè nou 4 jou. Gen sa k gen 4 jou, gen sa ki gen 5 jou tou ki pa manje anyen. Yo pa ban nou dlo pou nou benyen. Menm ata dlo pou nou benyen nou pa gen. Jan nou wè nou an konsa yo pran nou. Yo di yo pran nou depi lendi, yo di jan nou ye a san benyen. San benyen a rive jodi a. Mouvman moun Wanament ap fè pou bloke machandiz dominiken yo antre Wanament la, èske nou apiye mouvman sa a? Men sa m ta plis renmen, pa egzanp dominiken yo k ap rantre a tou fò yo te ka rete deyò. E sak Okap yo tou fò gouvènman te ka pran yo voye nan Peaw. E tankou pa egzanp, pa egzanp si gen nan nou, si gen nan nou. Ki kontak dominiken okap nap pran yo tou nap mennen yo isit menm si m panse pou se 2 chèf kap bay problèm men nap mennen yo isit jan yo vle a kanmenm. M santi sa kap pase nan sendomeng lan son bagay ki tèlman tèrib sa fè nou mal anpil nan jan nap viv wap gade pwòp sè w pwòp ayisyenn parèy w dè gwad pou kenbe yo ap fè kadejak sou yo yap ba yo kou yap voye dlo glase sou nou dlo grate sou nou pandan nou andedan vye bis la fi yo fè twalèt. Tout moun ap fè bezwen gen yon sèl vye machin kote yo depoze nou, n ap fè 3, 4 jou san manje, epi annapre, moun ayisyen yo ap touye yo. Lè yo fin touye ayisyen an nan sitèn nan, yo kenbe yo voye anndan yon sitèn kote y ap fè yon sitèn dlo, epi yo voye sou fè yo fin mare yo. Yo touye ayisyen an, yon gwa ki rele Samy avèk yon kandelye ki, yo 5 moun ki nan brigad la. Epi yo fin touye ayisyen an, lè yo voye lopital la, yo pa asèpte ke. Pou lopital la atende ayisyen an. Aprè sa li mouri lopital. An aprè yo pran ayisyen sa, tout chèf dominiken kòm ayisyen yo fè manifestasyon e devan Fontalès nan Navarrete kote yo mete nou an. Yo fè rebri, yo lage tout ayisyen ki tap travay. Men mwen menm, mwen gen yon sèl mesaj ke m bezwen. M bezwen pou tan sa rive nan zorèy otorite ayisyen ki pi wo nivo yo. Nou mande pou yo siyen yon akò. Se sèl akò sa k ka ede nou nan Sendomeng. Pou ki tout Ayisyen yo a viv ini. Men sa k ap travay mwa desanm pral rive, yo gen ti navida, gen y a gen sizan, setan, uitan nan konpayi y ap travay. Men yo tout ap tann mwa desanm nan pou yo ba yo ti sa ba yo prale. Nou t ap mande pou otorite nan pliwo nivo yo rele otorite yo. pa mwayen de diplomasi, siyen yon akò de 6 mwa, de 7 mwa, de 8 mwa, a depan de tan ou ka jwenn li a, pou bay Ayisyen yo tan. Ayisyen ki gen kay, yo kraze kay yo. Ayisyen ki gen ti biznis yo t ap fè, depi imigrasyon an fin antre pou ou, epi ti gèl domiken tou anvayi, kabann ou te gen, ti sa ou te gen pou manje ou pran tout. M t ap mande pou Ayisyen ki nan pli wo nivo otorite yo, siyen yon akò de 6 mwa, 7 mwa, Epi pou mande tout ayisyen yo pou yo desann yo menm a wap desann san yo pa bezwen imigrasyon kenbe yo epi lèw fin fè sa tou em pran m pwomèt sa kem di a pa esperyans ayisyen yo pou otorite yo kreye travay nan 5 an nou ta swete ke se pèp dominiken kap vin mande nou travay an ayiti pase dominiken yo pap travay tout patwon tout moun ki gen konpayi yo kòmanse ap kriye pou ayisyen yo lontan lèw te konn arete nou patwon al chèche nou yo remèt yo kounya yo pa asèpte. Bon pou Wanament yo di gon sèl ki rive, men gon pakèt medam nèg yo te fè kadejak sou yo, nèg gwad yo, yo voye medam sa yo pa Jimane. An bon yo pa, yo sispèk, yo konnen gen yon mouvman kap fèt la Wanament e sa k yo pa voye yo la? Yo voye tout, Jimane yo pat vle voye nou vini yo di ke dwàn nan okipe, tout fontyè okipe, yo pat vle voye nou vini, yap fè nou pase mizè, ban nou kou, voye dlo glase sou nou. M pap fè ankenn lòt kòmantè. Gade pwa yon peyi k ap maltrete w konsa, epi ou menm ou pran ti desizyon pou wè si w ta kapab kenbe tèt anfas li, men sa ki rive. Si yo di nou ti visye, m pa kwè nap oblije plenyen pou sa. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di ke vous apresye le travay epi apre kes kon di a la pwochèn.